Anfen! Medam, matmwazèl e mesye, Bwa Kale rive nan komin Tomazo. Yè, popilasyon an akonpanye ansanm avèk lapolis arive mete kòd nan kou 4 bandi. Bandi sa yo ki fè pati de baz 400 mawozo, yo trennen yo Tankou kabrit. Komisè Muscadin bay bourakale ak yon bandi ki rele Izop Georges alyas Bandi pou lavi, manb gang 5 segond chèf de gang Izo ap dirije. Misye ki tap soti renouvle pwen li nan Aken ebyen pou l vin goumen ansanm avèk lapolis, sa w tande a Pa gen kanpe pa gen kanpe pèp ayisyen se kaka bandi nap gaye nan peyi dayiti aktyèlman la bwa kale nan gonayiv baz gran grif pran kou lapolis mare yon pwisan solda ki rele teyodil jozèf nan okay komisè richmon fè gwo bèk gen kristofè 5 segond kanaran manb gang 5 segond pandan misye tap soti pòtoprens travèse ebyen sa w tande a Komisè Richemond depoze lapat sou li, misye kriye tankou timoun piti e aprè, madanm ni pral mande souple lage mari l, li pa nan gang. Bandi fè pak tomaat nan baz Izo 5 segonn mezanmi advèsè a pran kou pèp ayisyen. Depi yè lapolis lanse yon operasyon kanson fè nan baz gang sa a, ebyen anpil bandi kouri kite zam atè e lapolis gentan ranmase divès machin pèp ayisyen. Se kaka bandi kap gaye pandan dènye moman yo la. 2 madanm gang Vitelòm pèp ayisyen ki tap travèse kite lwès pou rantre nan sidès peyi a anba kòd nan komin Jakmèl. Yes medam matmwazèl e mesye jan kem te anonsew moun tomazo fè bwa kale sou 4 bandi bandi sa yo ki fè pati de baz 400 marozo gon seri de zòn nan komin nan moun nan kouri kite kay yo akoz bandi anvayi yon pakèt moun yo pran yo kidnape popilasyon an ap rele anmweyy. Ebyen pèp ayisyen, popilasyon an nan tèt kole ansanm avèk lapolis, yo arive mennen yon kokennchenn operasyon e divès bandi pase anba flanm dife, anba kout wòch. Lè w ap gade videyo a kòman yo mare nèg yo tankou kabrit Tomazo s on bagay ekstraòdinè. Moun Tomazo, mwah, nou gen talan, nou gen talan. E nan kay kote bandi yo te ye a, yo mete dife nan kay la, byenke kay la se pa t pou bandi yo, se moun ki t ap viv nan kay la yo te kouri dèyè yo, fè yo kite kay yo. Ebyen, medam, matmwazèl e mesye, aktyèlman la a, boua kale a ap frape rèd rèd nan komin Tomazou. Donk nou gen videyo, si tout fwa ou vle wè imaj yo, pa gen pwoblèm, imaj kòman operasyon an te, kòman lapolis ansanm avèk popilasyon an t ap mache pran bandi, kòman moun Tomazo mare bandi yo trennen yo tankou kabrit, ou kapab klike sou link ki nan espas kòmantè la Ou kapab jwenn video sa puiske video nou pap ka postel. Antouka moun Tomazo kontinye mobilize, kontinye file manchet nou puiske nou pa kapab ap kouri kite zòn nan bay bandi se bandi yo ki pou kouri. Komisè Muscadin refèl ankò. Komisè Muscadin ki pa nan rans ansanm avèk bandi e l menm deklare si l pase yon semèn li pa pase yon bandi anba dan l li pa santi l byen pèp ayisyen. Komisè Muscadin arive vide atè yon gwo bandi ki rele Izop Jòj Misye ki gen yon ti non jwèt ki rele Bandi pou lavi, misye gen gwo tatou sou lestomak li ki make Bandi pou lavi. Ou kwè se koze nan peyi sila a? Misye se manb gang 5 segond Izo ap dirije nan Vilaj de Dye pèp ayisyen. Ebyen, Komisè Muscadin vide bal sou misye nan lokalite Sen Michel, yon lokalite nan Miragwàn, pandan misye t ap soti Aken. Misye sot renouvle pwen l pèp ayisyen pou l vin goumen ansanm avèk lapolis, epi sa w tande a, pandan l ap pase, Komisè Muscadin, tò w Dye! Nap gaye kaka bandi. Map fè ou konnen, lè nouvèl sa tonbe, ebyen gouvènman pap kontan. Ariel Henry pap kontan. Minis jistis teritwa pèdi a pap kontan. Komisè Muscadin, mwah! I love you so much! Kontinye kay Kontinye gaye kaka vakabon. Toujou nan sid peyi a medam matmwazèlz e mesye komisè richmon mare kou krab christopher 5 segond kanaran komisè a marel pandan lap sòti pòtoprens poul rantre nan sid peyi a li tap vin wè madanm ni li anba kòd e non sèlman sa tou misye pete kriye bon mwen tijan confuse m pa konn si misye son fanm sil son gason men pèp ayisyen silvouplè Men sa ou yon gason westera konsa kalmw m pa nan anyen non chef la apa wap akizem anh Christopher six seconde chef men se kwa listwa anh sa se garçon a pèp ayisyen m confuse men se ti chemiz ae sou yon ti paswa hahaha se ti chemizèt li a m renmen. Frèse sè byen eme dim ki stil de moun ki renmen mete ti bay ti jou wè bay nan lanmè gason ki ti kosay sa ki ti kosay sa li m pa ka konprann. M diw sa deja yo menm m leve menm anlè yo menm m abite delma 65 chèf la kotem ye a la pa gen bagay sa depi w vini yap boule w ou tande m. Yo pa nan bagay sa bò lakay mwen. Bò lakay mwen pa gen bagay sa. Ap voye la m vin okay wi chèf la. M fin wè madanm mwen ak pitit mwen m pral wè manman m pou m retounen. Manman m chadonyè, manman m pral vwayaje l al rete chadonyè pou l vwayaje ou tande m li mete bagay li. Oh chèf la, w ap akize m pou initil. Gade figi a byen pou w wè si se mwen menm chèf la. Oh chèf la, w ap akize m pou initil. Mezanmi chef la pa akizel. Ebyen pèp ayisyen apre Christophe te fin pale yes Christophe on ti jan dous marak hahahaha anmweyy gadon Christo Christi ebyen pèp ayisyen kounya la nou pral gade e tande deklarasyon madame Christophe. Non pam se François Lovensian. Talè Ou son fanm oubyen ou son gason. Wè li plis sanble a gason ke fanm. Lòt la plis sanble a fanm ke Non gad on koup pèp ayisyen. Non sa son vrè koup. Waw. Qu'est-ce qui se passe ma chérie? Le ou la chérie? Je ne sais pas en avance. Bon m ansanm avèk Christopher nou pral gen 4 an depi n ansanm nan nou gen yon pitit li apèn gen 1 an 4 me a la sot fè l 1 an li te sot pòtoprens pou l te vin fete fèt pitit li. Kounye a jan pwoblèm yo ye, li pa t gen lajan pou l moute bagay. Li gen yon kouzen l ki rele Fary, li te di l ap voye yon ti transfè pou li pou l ka moute, pou l ka tou achte bagay pou bebe. Anvan sa, kouzen l, gen yon kouzen l ki rele Richard ki te voye senmil goud pou li pou l te ka moute Chadonyè pou l al wè manman l. Kounye a la, depi yè nou te prale, nou pa t gen tan ale akoz nou t ap lave pou bebe, nou vin ale nan maten. Li vin li pase lakay la li relem kounya m soti avèl bay. Ou wè eske ou wè pèp ayisyen gade kòman dam nan kalm on dam bon je ne sais pas gade kòlman l kalm pou l espliken men tandiske Christopher misye an chèf la w ap akize m w ap akize m chèf la mwen menm Christopher gade figi m byen men Christo Christo han. Non, ou wè la a, gon dezekilib nan relasyon an. Bagay yo, m pran bebe, nou pran taksi, n al nan stasyon Chadonyè. Pou n al negosye avèk yon chofè, chofè machin nan, kounya la, li di 2000 goud pou n al Chadonyè. Kounya la, tout bagay ok, li te fin peye chofè a. Kounya tan gen yon lòt mesye ki gen yon fanm. Madanm li anndan machin nan avèk pitit li. Kounya la te gen yon lòt demwazèl ki te chita. Li di l, ou pa gen pitit, chita devan men m pa ka chita devan machin nan avèk timoun nan. Kounya sa vin regle. Vrèman m vin chita devan. Kounya tan l te anlè a m rele l m di pou sofè pran bwat ki gen bibon bebe a mwen desann avè l pou mwen lè l bezwen bwè pou l ka bwè. Kounye a la, tan li desann pote l ban mwen, te gen valiz rad li a, li di va mete l devan pou bafwen an pa kraze. Akoz valiz la pa t gen zip, bagay pou rad yo pa deboule, bagay. Vrèman l fè sa. Tan l ap pale ansanm avè m konsa, gon machin wouj ki parèt, epi de nèg desann, yo pran l. Yo di avanse, avanse. De nèg sa yo polisye yo ye oubyen? Bon, m pa konn si se polisye yo ye non. Bon yo ta met zam nan men yo bon m pa konnen kounya la yo pranl yo bagay li tan lap rale pyès li konsa yo bal yon ba yon baleye yo vide wi yo mete la te yo di kouche kounya li lap di de menl anlè lap di konsa l pa nan anyen l pa nan anyen ki dwòl bagay e madanm li a pitit li pral wèl pral ka manmanl ka chadonyè bagay yo pa okipe l yo moutrel yon foto ki pa menm li menm yo di se pa li ki sofè a li di non. Bagay, kounye a tan map rele, map kriye bagay m ti m nan te sou bra m, kounye a la yo di m ret anndan machin nan, kounye a la lòt la ki ansanm avè lòt 2 yo, youn ladan yo di kwa a fèmen bouch ou la, talè m ta pran w la tou, swa m tire w, kwa a l di m, kounye a la map kriye lòt moun yo di kwa a ret anndan machin nan moun ki. ap swiv bagay yo di ret anndan machin nan bagay m ap kriye m di bon li pa nan anyen ki dwòl bagay epi machin nan avanse pi devan yo fè misye leve tan misye antre anndan machin nan li tounen li vin moutre m foto a li di se pa Christopher m di non e pa mari m nan sa e pa mari m nan konsa m ap kriye epi yo ale ansanm avè l vin lakay gran sè l m di l kay arete frè l. Kounya la map swiv sè lap fè bagay. Kisa kisa Christopher konn fè kòm aktivite menm? Bon Li konn fè pou pitit li fè nenpòt bagay konn gen beton an la Li fèl li pa may poul bagay beton an Li konn rele kouzenl Richard li dil bezwen yon ti kòb voye pou li konn rele matant li Ancy poul voye li di matant bebe malad wi voye pou li. e parenn bebe ki rele Jeff aktyèlman la swal okap bon m pa konnen li konn voye kòb pou li bagay lap chache. Ala traka pou lave kay tè papa. Moun yo genlè chanje sèks nan relasyon an. Antouka komisè Richemond mwen swete ke bon jan limyè fèt nan dosye a pou n konnen èske vrèman Christopher son manb Humm gade garçon an Huuuuhuuiiiiih eh voilà l'homme hein peuple haïtien Towo sa wap gade la se yon manb gang baz gran grif ak kokorat san ras Misye nan tou de peuple haïtien li pa nan rans. Lapolis mare l nan Savann Wonn yè jedi a, nan Savann Wonn ki se yon seksyon kominal Bayonè nan Gonayiv. Misye se tou 2, misye se manb tou 2 gang kap bay pwoblèm nan depatman Latibonit la. Misye doub sim pèp ayisyen dèyèl nan baz gran grif tèt li nan baz kokorat san ras eske w konprann kòman bagay la ye donk la polis arive depoze la pat sou misye gade figil byen wap wè li make wi mwen se sa vre e sa poko janm anyen non pèp ayisyen se ti foto sa k touye m nèt nan kèlkeswa lè sikonstans enfòme t postè nan djaz la. Je comprends rien. Gade koman misye poste. Gade koman l fè kou a. Li gen zo la ki byen parèt. On dirè se pou magazin Vogue l ap poste wi pèp ayisyen. Men se pou lapopo. Se nan prizon w prale. Eeyy! Talè, non fò m ta gen zo, fò m ta al mèg anvan. Wè m pral fè spò pou m mèg pèp ayisyen. Pou m ka fè yon ti foto konsa banm wè. Lonje kou wè menm sim lonje kou a pèp ayisyen e gade byen pou wè zo a pap kèt gen twòp grès zo zo a pap parèt an met postè nan hahahaa anmweyy gadon lapopo non kelkeswa lè sikonstans fò kenbe prestans ou ok. Fòm met postè nan djazz la menm jan sanm avèk manb gang kokorat san ras sa. Frèm ak sèm kap koutem, madanm sila wap gade la myanm myanm myanm se madanm chèf de gang Vitelòm kap opere nan Tabarre ak Petyonvil. Se 2 fanm wi yo met anba kòd la silvouplè. Bethina Fleranville, fanm dous chèf de gang Vitelòm, anba kòd nan Jakmèl. Yè 10 me a, lapolis nan Jakmèl, nan tèt kole ansanm avèk komisarya Leyogàn, rive mare l kou krab. Ebyen, lapolis ki mare l nan Jakmèl, se nan moman li t ap deloje nan Lwès pou ke li te vin enstale l nan Sidès peyi a, pèp ayisyen. Ebyen gen yon minibus ki tap transpòte baklanklan manzè, ebyen pèp ayisyen lè l rive kafou di pò nan Leyogàn, lapolis tcheke l, li gentan desann bis la l monte yon lòt, yo kenbe bis la pèp ayisyen, ebyen lapolis nan Jakmèl ta pral depoze lapat sou ti kòmè a. E dezyèm madanm chèf de gang. Vitelòm ki arive anba kòd toujou nan sidès peyi a se Alice Nancy ki genyen 36 lane pèp ki genyen 39 lane pèp ayisyen ki anba kòd nan Jakmèl nan lokalite Lamandou selon sèvis depatmantal polis jidisyè ki fè kout filè sa map raple w depi lè operasyon bwa kale a lanse ebyen gon seri de madanm bandi kap kouri kite kapital la pou ale an pwovens donk lè se la polis ki pran yo yo gon ti chans men lè se popilasyon an se mwa bwa kale pèp ayisyen frèm ak sèm kap koutem bagay yo konplike nan baz 5 segond. Depi yè, lapolis nasyonal anonse yo pran direksyon baz 5 segond nan Vilaj de Dye. Sou Bisantnè, anpil katouch te tire. E m te menm fè nou konnen si ke gon moun ki genyen pou l fè wout Matisan, Leyogàn, Pòtay Leyogàn, silvouplè pran anpil anpil prekosyon. Yè medam matmwazèl ze mesye anpil bandi fè vwèl pou peyi san chapo pandan dènye moman yo la a nap mande ansanm avèk kretyen vivan kap achte vyann bèf vyann kabrit nan pòtoprens vyann kochon kochon nan kochon an diferan vyann kabrit vyann bèf nan pòtoprens pran anpil anpil prekosyon paske ou ka manje moun silvouplè pran anpil prekosyon paske vyann ret atè. Bandi kouri kite zam atè pèp ayisyen. Lapolis rantre e yo gentan sezi divès machin. Antouka lapopo kontinye frape. E medam matmwazèl e mesye lè operasyon an fini yo di m boul mikwòb pa egziste ankò men kòman mwen m ap debake nan lapolis. Ayayay gen Bondye. Se konsa m ap debake nan lapolis. Ti manyòk, bon ti bannann jòn. ti fèy ansanm avèk on kòk m pral fon ti bouyon kòk pou lapolis ay la popo silvouplè kitem fon ti bouyon kòk pou nou men tanpri banm matisan an blanch kraze baz 5 segond kraze baz gravin gade banm zòn sa blanch. Se pou m kanpe sou bisantnè a pou m ap gade prent lanmè a anba. Ban mwen l blanch. S on ti bouyon konsa m anvi al fè pou lapopo. Ou konn wè lè fèt nan legliz katolik, kon jan moun yo konn ap mache, ap teke pa ti bèf, ti kabrit, mwen se konsa m anvi debake nan lapolis. Silvouplè lapopo, Banm ti sa pase mwen menm komanse ap preparem la bannann mwen ap rèk poum fon ti bouyon nan baz la polis pou mesye paske aprè operasyon an pèp ayisyen yo ap merite yon bon bon ti bouyon nan gou jezi. Medam matmwazèl e mesye nan depatman nò peyi a lapolis arive mete anba kòd endividi sa wap gade la kote. Kesyon Kote endividi a? Humm map chèche l pou ou, vwala! Toro sa wap gade la a, lapolis nan nò peyi a, arive mete l anba kòd. Misye rele Gelin Djimi. Gelin Djimi alyas Ti Blan, men ou pa ka ble maren epi yo rele w alyas Ti Blan? C'est quoi l'histoire? Wè kelkeswa lè sik men sak pase mesye yo genlè bat fè ak vizaj yo pandan dènye moman yo lapolis silvouplè bonm yon ti limyè mesye yo genlè nan mannkina je ne konpran ryen humm se tris wi. Misye ki rele Gelin Jimmy alyas Ti Blan, jwenn arestasyon l nan lokalite Gwasimal nan Sen Rafayèl 8 me ki sot pase a la. Misye genyen 32 lane, moun nan zòn nan fè konnen li se manb gang 400 marozo, Kèlkeswa lè sikonstans pèp ayisyen fò toujou kenbe matirite ou fò gen matirite eeyy gadon matirite bandi ap bandi an gen tu konpran lap gade o dela o dela de limajinasyon li nan yon lòt inivè hahaha li nan yon lòt inivè pèp ayisyen gadel byen kòmanl poste gade sousi a sèlman yon ti kout kreyonl manke. Misye te ka poste wi. Gade figi a byen zo. Figi a travay pèp ay. Figi a di. Oh my God. Antouka la popo kontinye frape. Kontinye mete prensip sou vakabon.